sal Nou konn ouyè jo se vandredi samdi dimanch madivin sal sa yo m pral kase met nan men nou bann madivin sal nou panse nou ka fèm pè nou panse m ka pè nou map konn si facebook se pou nou nou fon vye fo paj nap poste moun nap poste madanm manman pitit bagay sa yo anben anben anben anben blondedy ou pa gen manman tou Ou pa gen pitit tou? M pral poste pitit ou a ki pa gen papa. M pral poste de pitit ou yo ki pa gen papa. Nou atake move mòdèfòkè. M tou di nou sa wi, nou atake wong mòdèfòkè. M pral pran pitit Blondedy yo tou, m pral poste yo tout kote. Ti gason k fè bounda, ou fè bounda ti gason lan, m pral poste misye tou. M pral plen mounda nou, bann madivin sal. Mwen menm, tande byen, tande byen, mwen menm tande byen. Tande byen sak fèt la la ki fèl pa etonem m gentan rele manmanm deja madanm mwen konn sa deja poze sa paka etonem m pa la manmanm deja m pa la frèm diw pozem nan gè klè Jimmy Danje nan gè nou nan batay m di tout fanmim poze kitem jere sa pou kòm kitem jere sa pase madivin sal sa yo m ka jere nou ae pifò moun drama drama girls bay boulchet sa yo anpe malpwòpte sa yo se ayiti yo ye. Anpe nan moun drama girl. E ayiti yo ap manje fatra. Se ayiti yo ap manje fatra. M kwe gen youn la nan miami kap domi kay moun. Bann madivinèz kap domi sou pinèz sa yo. M pral pale ave nou. M di nou sa nou atake wrong motherfucker. Bann madivin kap domi sou pinèz nan miami sa yo. M pral pale ave nou. Nou kache de yon fo paj. Nan poste pitit mwen. Bon jezi. Jezi. Yo poste pitit jezi. Yo poste pitit jezi ki pwoblèm jezi gen pou yo poste pitit mwen ki te melem bon pè jojo te fèl deja pè je kanaval yo ye m di nou sa deja bagay sa pa kòm si yo pa yo pa entèrese ni madanm mwen ni men menm menm manman m rele la fò m di poze m ka jere ti sa m ka gou ma moun sa yo m di manman m kite sa poze m ka gou jere ti sa bon pè jojo te fèl deja pè jojo te fèl deja. Kisal fè pou bèl jojo anyen poste madanm poste mwen menm m pral poste ti gason gwo bounda blondine nan ti masisi sa m pral postel ti gason sa fè boundal li pa konn papal li pa konn manmanl li pa konn papal m pral poste misye m pral poste misye menm jan moun kap travay pou ou yo ap poste fanmim m pral poste ni ni manmanw kòm kòm e pa manmanw se menaj ou nap fwote krèk lontan. Ou menm avèk e granmoun ti bòt la e mennaj ou. Granmoun ti bòt la e mennaj ou e pa manman w li ye. Pase n ap fwote krèk lontan. E m pral deplimen nou isi jodi a la a. M pral fè nou respekte moun isi. Moun pa ka pè nou. Chita nan moudon fo paj, n ap bay moun presyon, ap poste madanm, ap poste ki te mele m tou poste madanm mwen. M gon bèl madanm. Madanm mwen pi bèl ke Blondedy wi. Madanm mwen pi bèl ke Blondedy lontan. Yon salopri kap pase krèm sou li, mwen m ka pèn mesye. M pa gen anyen m pèdi ankò non. M pa nan djaz, m pa gen foli jwe mizik ankò, djaz pa enterese m. M pa gen anyen pou m pèdi nan sak rele, son gran nèg m ye. Son gran nèg mwen, m pa gen foli jwe nan djaz, m pa gen anyen m pèdi ankò nan biznis sa. Tout sa m te gen m fè, m fè l deja. Mwen foli jwe mizik ankò, m pa nan djaz, m pa nan anyen. Pase m pa gen anyen m pèdi ankò, son gran nèg mwen ye. Son gran nèg mwen ye, m pa gen anyen m pèdi. Kokorat k rele Blondedy a, pa rantre nan biznis mizik. E krèm ou konn vann, rete vann krèm. Èske m janm pale de pitit ou? Tout chawony w ap fè a la, èske m janm antre, m al nan pitit ou, m poste pitit ou, e ou konn tout sa k ap fèt dèyè paj la. Madichon sa Guy Ou konn tout sa kap fèt dèyè paj la e m pral pale avèw madi vin sal m pral wè m potko janm pale avèw m pral pale avèw m pral fèw respekte moun isi bon pè jojo te fèl sa tout sa djòm ap fè a la pè jojo fè yo tout sa tout sa djòm ap fè a la pè jojo fè tout wi pè jojo fè tout kounal ou panse sa pral ba moun pwoblèm ankò ou kòmsi ou panse sa pral kòmsi non m fè live la e pou m ka plen mounda nou. Pou m moutre nou, m pa, m di nou sa klè. Mete grenn nan mounda nou. E pa repote page. Pa mal wè, non. Vin rive sou mwen. Kòm se moun malfèktè, sal nou ye, moun sal nou ye. Rive sou mwen. Granmoun ti bòt la avèk Blondedy, se frè Manon. Y ap fè madivin lontan. Sa vle di y ap fè madivin lontan. Ay di Blandy gen 2 ti kaka san savon nan menl, nou konn sam di nou, em di nou sa klè, jodi a li pa oryè cho. Jodi a video sa pa metel nan pami oryè cho. Oryè cho se vandredi, samdi, dimanch. Map ba madivin yo monnen pyès yo la. Map ba ma madivin sa yo k atakem monnen pyès yo. M pral plen bounda nou isi. Share live la, mete la 2 mil moun rapid la m pral plen bounda madivin sa yo pou yo respekte, m paka pè nou. M pa ka e mwen kap mennen, m pa ka pè nou. Kokorat la, kokorat la ap antre nan bagay nan biznis mizik. Ou konn sa m di w la? E nòmal. Kokorat la ap antre nan biznis. Ou pa konn chante, ou pa konn anyen. E gason ou konn okipe. Ou pran yon timoun ki te ka pitit ou, w ap okipe l. Zewo nan fanm. Menm fanm nèg la pa konnen. Kounye a moun ap pale de sa, nou fache, ap pran madanm mwen, ap poste. M gon bèl fanm. Pap poste madanm mwen m gon bèl fanm m gon bèl pitit nou pa menm gen bèl pitit bèl madanm kote fwaye blondedy kote fwaye granmoun kannay la ou kwè avèk granmoun ti bòt la w blaze e granmoun ti bòt la la li menm nan weekend nan la m pral jwe voice note donalidji e granmoun ti bòt la kòm nou atake m pral moute nou kiyès ki jimmy danje. Voice note granmoun ti bòt lan m pral jwe l kote Donalidji lage ap di l dous. M gen voice note sa la. M pat janm vle jwe l. M gen voice note kote Donalidji ap di granmoun ti bòt la dous. M gen voice note la konbyen konbyen bounda nou nap kale nap atake men m pral montre nou kiyès ki Djimi Danje a. Bon se kounya m nan bounda nou. Se kounya m nan mounda nou. Ekip malerèz m tande drama girls bay bullshit kap dòmi sou pinèz an Ayiti, sa kap dòmi sou pinèz Miami, yon pakèt ranyon ranblè, kounya nou panse mwen menm Jimmy Danje m pral tout lè kraze m map vin talè tann mwen m pral lage bagay nan men nou isi m pral fè nou respekte moun isi Blondine Madivine pral fè w respekte moun e ou chèf Madivine ou fè vi wap fè Madivine pou Gracia Delva m gen tout dosye w Ou fè vè wap fè madivin pou gracia delva pou boss gracia delva kokorat em pral m pral plen bounda w jodia la em di nou sa wi sa pa oye cho ay jimmy danje kap pale la avek salopri k panse yo ka vin gen foli mete foto manmanm mete foto madanm mwen m pral plen bounda nou la bann fatra E mwen k rele Jimmy Danje a. Pou ki fatra nou ye, chita la fè madivin, manman ap fè madivin, ou li pa manman w vre, manman ap fè madivin, nap fè madivin. E m gen mennaj, m gen mennaj pitit fou la. M konn mennaj pitit fou la. Depi wap kale boumdo w, m pral montre w kiyès ki Jimmy Danje a mwen. M pa gen anyen m pèdi isi ankò. M gen kòb pou m viv mwen menm. M pa gen anyen m pèdi isi ankò. M pa gen anyen m pè di isi. Moun sal, moun santi. Ou gon dlo nan moundon wap bay. Pou yo pa trete dlo k nan moundon la pito. Chita la fè boundon ou gon dlo wap bay. E 3 4 kilòt wap mete. Fouk kilòt yo bay mekanisyen siye men. M tou di sa la e. Fouk kilòt Blondedy bay mekanisyen siye men. Telman l sire sal. Pè jojo te fèl deja. Pè jojo te fè sa yo deja la. Mwen menm esak fè se sak pèsonn pa entèresem. Pè jojo fè tout grimas yo nap fè a la deja. Pè jojo fè tout grimas sa yo. Blonde dim nan boundon jot avèk tout granmoun ti bòt la. Mennaj ou madivin bann madivin sal. Nou panse nou ka ba tout moun presyon. Se plezi nou se pran foto pitit moun nap poste nap poste madanm moun tankou nou menm tou nou pa gen fanmi em pral moutre w m pral fè menm jan avè w map poste ti gason gwo bounda ou wè ou pran yon timoun konsa ou mennen l sendomeng wal fè l fè bounda l ti gason gwo bounda w la ou pa konn papa l ou pa konn manman l se premye fanm kap m pral pale avè w jodi a blondedy salòp fatra a vre di sa kap fèt m paka pè nou m di nou sa deja Bon paket bann fatra bann salop nou ye. Mache fè madivin avek granmoun ti bòt la, wap mache di e manmanw, ou kite manmanw okap ap pase mizè, manmanm alèz pasew. Ou kite manmanw okap ap pase mizè, ou pran granmoun ti bòt la kòm manmanw, granmoun ti bòt la pa manmanw, granmoun ti bòt la se menaj ou e madivin parèy ou kap fwote krèk avèw. Mdi nou sa wi, sa pa oryè cho, sa se Jimmy danje kap pale la. Avk malpropte Facebook sa yo, yo panse Facebook e pou yo, m pa konn si ayisyen konn fè Facebook. M konn ayisyen maji-n konn fè, rayi frè nou, pale, m konn se sa-n konn fè. Kisa ayisyen janm fè bon ke maji, rayi frè yo, fè pale kaka. Ou pa ka yon atis yo pale de ou fache, ou pa ka, atis ou ye, gen moun yo gen foli chante, gen moun yo tou vin sou stage. Si w t ap vann krèm anba m fè cho konpa M pale de tout rak pase nan etchèmay la M pa gen pèsonèl avè w Son malerèz yon bounda chire w ye Kote w chita depi w leve chen manje l Kote w chita depi w leve chen manje l. Awe son moun bounda w pa bon kote w chita kote w chita depi w leve sou li chen manje l awe di w son konnen m konnen w fè paj tenten ap vin poste sesi sela wi kap gen bon pè jojo te fè l m pa toujou la kanaval bay sa yo ye pou 3 jou la bagay nan fè kanaval yo ye. Se pou 3 jou yo la blondedy e pou 3 jou pale pale madivin sal parèy ou yo depi nou chita sou wòch nou leve chen manje l bann matris pa bon mwen m di nou sa klè nou atake move mòdèfòkè m dou sa blondedy w atake move mòdèfòkè nonm yo rele m jimmy danje pa gen m pèdi ankò m gen kòb m gen kòb m gen bèl fanm m gen tout bagay. Map viv nan 18 pyès kay isi la. Lala pa gen anyen m pral pèdi. Bon Jezi ap poste pitit li. Yo poste pitit Jezi. Son rockstar m ye. Son rockstar m ye se nòmal pou nap poste madanm mwen, pitit mwen, frè m. Nap poste frè m k alèz pase nou. On vye drama guest bullshit yon ekip madivin sal kap dòmi ka moun. Ekip madivin sal se chita pran foto. An nou t wè pè Jojo te fè l, l te fè l poze. Nou wè pè jojo te fèl m fèl poze m pran pitit li tou m poste tou m pral poste depi se pitit blondedy aswè a pou montre nou sa nap fè a m ka fèl tou son paj facebook nou genyen epa lekòl nou tale pou nou fè sa nap fè a epa lekòl nou tale pou nou fè sa nap fè a la alò nou tout ka fèl detwi fanmi moun nou tout ka detwi fanmi lòt e map montre nou map plen kòm map kòmanse plen bounda nou depi aswè la m pral poste ni ti iv avèk lòt nèg Ki pa papa e ki papa timoun nan epi epi map mete misye nan mitan m pral mande kiyès ki papal bann salòp pase map konnen si Facebook e pou nou map konnen si Facebook e pou granmoun ti bòt la map konnen si Facebook e pou madivin k rele blondedy a kounya pou blondedy ap rele moun madivin e lam moute nou se la fin du monde kounya pou blondedy ap rele moun madivin blondedy fè vil lap fè cho madivin pou gracia delva en Haïti. Blue depi fè vil lap fè kòm lap lap fè nan klan monchè pou nan se blond dizè kap vin kale kòl bann moun sal moun santi sa yo yo panse bondye yo ye moun paka pale avè yo yo pran yon staff ti kokorat yo pran yon staff ti kokorat mete fè fo paj ap denigre moun ap jwe moun anbyen sèl nou ka fèl bon mpral wè sa jodia. M pral wè si e sèl nou k ka denigre moun. M pral wè si e sèl nou k ka fè l. M pral kòmanse pran tout pitit blondedy yo m poste. M gen tout nan men m la e mwen poko vle poste yo. M pral moutre nou sa n ap fè a m ka fè l tou. E pa lekòl n ale m gen facebook mwen tou m gen moun k ap follow m. M pral poste w menm jan ou fè madivin sal paran yo ap poste madanm mwen ap poste m ap poste fanmi m. M pral fè menm jan avè w. Ou wè pè jojo te fè l m fè l poze. Nou pral fèl menm jan avèm tou. Bann moun sal. Nou panse Facebook la se pou nou. Bann nan bounda nou menm. Gè leve nan mounda nou kounya. Blondedy moun sal. Ou gon dlo trete dlo k nan mounda w la pito. Ou gon dlo kap tonbe nan mounda w tretel pito. E dlo sa pou trete. Ou di w gen ti sèvyèt nan menw Ou gon vye las nan gòj ou. Ou gon vye las nan gòj ou depi moun kap mande rès chat ou pa janm jere sa pito. Ou gon vye las nan gòj ou depi wap pale ankr tankou yon vye chat. Salopri moun sal chita la panse tout moun ka pè nou. Fè kaka nan figi moun mwen m gal plen mounda nou isi. Banm fè 2 kout diven. Plen mounda nou isi bann fatra. Ple mounda nou isi. Ou gen pitit. Ou gen pitit. Ou bon ekip fatra. Hein. Ou gen pitit ou bon ekip fatra. Ayiti Miami ap travay pou ou. Djwa madyèz. Epi ou gen kontwòl paj la. Ou pa janm di yo non. Ou pa janm di yo non. Kòm si nou pa gad biznis ameriken an. Li ap pale de Beyoncé. Li ap pale de Shakira. Li ap pale de yon pakèt lòt gwo atis. Nou paket bann kokorat, nou gen foli vin nan etchèmay, nou agann sak rele etchèmay. Nou pa swiv biznis ameriken an. Kom si li ap pale de atis yo. Nou pa menm gade ekeme TMZ. Nou pa menm gade bagay sa yo. Nou pa menm wè bagay sa yo. Ki sa m tanm, atis ou ye ou pa atis, ou nan vye biznis, e chita la mete fo bounda nan mounda w. Madanm mwen pa gen fo bounda non. Madanm mwen pa m santi silikon non. Ou tou santi silikòn sou moun, ou tou ap mache santi silikòn, e son sa m di w, ou tou gen sant sou ou, kounye la w ap fè moun pose mad, mad mwen bèl fanm pase w lontan, ou toujou santi silikòn Blondedy, ou toujou santi silikòn, bounda w pa bon, depi w chita sou yon wòch ou leve chen ap manje l, pase bounda w tou gen sant. An mwen di nou sa klè, mwen di nou sa klè, lè m pa vle plen mounda nou, e mwen ki pa vle plen mounda nou, e m ka plen mounda nou isi, nou konn sa deja, m son gran nèg pa gen anyen m pèdi ankò, m tou m tou redi nou sa ankò, m son gran nèg pa gen anyen m pèdi isi ankò, lè m te raze a lemond te konnen. Lè m te razè le mond te konnen. La gen pwoblèm m pa gen avè ou menm manman w avèk drama gèz pil malerèz sa yo kap dòmi sou pinèz ekip madivin sa yo kounye a nou panse m ka pè n kounye a ti ekip madivin sa ki gen foli kanpe an fas mwen nou panse m ka pè nou m pral dechire bounda nou isi bon m pral kòmanse poste pitit blondedy depi aswè a la. M pral komanse poste ti gason k pa konn papa l la, ti gason sa gen nenpòt 5 papa, ti fi a gen nenpòt 5 papa. M pral plen bounda w kòm ti granmoun santi, ti granmoun kannay. Madivin woule krak avèk granmoun ti bòt la, di granmoun ti bòt la e manman w, ou kite manman w ap pase mizè Okap. Ou kite manman w ap pase mizè Okap, ou chita ap fè djòlè, di ti granmoun ti bòt la e manman w. E ti granmoun ti bòt la e fanm ou. W ap woule krak avè l lontan. Ou gen lontan wap woule krèk a ti granmoun ti bòt la. M pral moutre nou kiyès ki Jimmy Danger. M te twò saj avè nou m pral ba nou vagabon. M pral konnen, m pral konnen si Facebook la e pou e ayisyen k fè Facebook. Pou tout moun pa ka viv sou Facebook, pou tout moun pa ka fonksyone sou Facebook. Ayisyen pran Facebook pou yo, tankou se byen manman yo, se byen papa yo, se yo ki te kreye Facebook, e yo pran tout bagay sou Facebook. Mwen m pral konnen si Facebook epi Blondedy avèk ti granmoun ti bòt koko di a. M pral konnen si e pou nou l ye. M pral konnen si e pou nou l ye mwen menm. Nou dyab m dyab. Se avantaj sa m gen sou nou. Nou dyab mwen dyab. Se avantaj sa m gen sou nou. Se rive sou mwen. Epa fè grimas epa rive sou mwen. Facebook pa pou nou, ou pou ekip madivin sal parèy ou, ou ekip pou ekip moun sal parèy ou, kanpe dè yon vye fo paj, se poste foto moun, m paka konprann bagay sa, ayisyen ayisyen, nou gen kont, nap fè kont, nap fè bif. Men ki bagay pitit sa. Ou bay dona li di m tou kenbe sa map tiyel ou wem janm antre nan pran madanm misye pran pitit misye non map bat dona li di m pa bezwen manyen pitit li m pa bezwen manyen madanm misye madanm misye pa konn anyen pitit misye pa konn anyen nou pwouvem nou lach anpil pè jojo te fel pè jojo te fel ou pa wè misye poze. Pè Jojo te fèl li gen pitit tou menm si e pa pitit li. Pè Jojo te fèl misye poze. Men afè bagay bann ti madivin sal e chita ranse fè grimas. Nou panse moun pral pè nou. Mwen map janm pè nou. Mwen mgen biznis mwen sou Facebook mwen. Mgen biznis mwen kap banm kòb sou Facebook ki rele Oryè show. Mgen biznis mwen sou Facebook kap banm kòb ki rele Oryè show. A di map plen mounda nou mwen menm m di nou sa depi nou atake map plen mounda nou Blondedy avèk ti granmoun ti bòt la e de madivin ki plase ansanm kap fè kaka e medam pil medam jamaikens boulchet sa yo kap mache vale manje rès moun manje rès moun ap mande fè mete kat pou yo Blondedy konn tout bagay sa yo. Blue Netty konn tout bagay sa yo e e se yo se li ki gen kontwòl paj sa. Li dakò wi ba li yeah ou kontan epi kounye an menm pral plen mounda w madivin sal. Madivin sal m pral plen mounda w a vle di an kòmsi e manti yap fè sou ou ou pran timoun dipèfèk e pran timoun li ou pran timoun tankou dipèfèk sal konn nan fanm menm fanm dipèfèk paka ekri non si w ba dipèfèk presyon lap fè 12 fot nan fanm wi. Ou pon timoun ki menm ka kraze fo bounda w la. Ou pon fo bounda ti sèvyèt wap mache. A sèvyèt Blondedy mache. De tanzantan pou lap siye bounda l. Ou nan fatra sou moun sa madivin sal sa panse l karasa moun e pran foto pitit moun fè moun pran foto vin poste. Bon pè jojo te fè l deja sak sot sou mwen. Pè jojo te fè l deja wi kisa k sot sou mwen. Kounye la w pran pil madivin sal parèy ou yo, poste foto Jimmy, poste foto madan Jimmy, poste foto pitit mwen. Se sèl mwen k gen pitit? Bon m ta renmen konnen, tande byen sa m pral di a la, m ta renmen konnen si se sèl mwen k gen pitit. Ou gen 2 pitit, premye ti fou la nan fanm, depi nan, li nan fanm li nan gason depi nan New Jersey. Ay bay m konnen. Ay dosye m gen, m gen endyen tout kote mwen menm. Ay dosye m genyen blondedy. Pitit foula nan gason depi nou tcheze Li nan gason l nan fanm e mwen k pa vle e mwen k pa vle lage yo tou m gen yo se mwen k pa vle lage men kòm nou deklare m pral m pral moutre nou moun pa atake m isi m pral moutre nou pa gen anyen m pè di isi ankò m pa gen anyen m pè di isi ankò son gran nèg mwen. Sou gran nèg mwen m pa gen anyen m pè di si ankò. Sou prens mwen m ap viv tankou prens. M pa gen anyen m pè di nan sa k rele boutik mizik m pa gen foli jwe nan djaz m pa gen foli anyen. A vle di nou atake move moun. An m di nou sa klè nou atake wrong motherfucker. Jimmy Danger a mwen menm m mouri deja m di nou sa deja. Mwen m mouri deja e santi m poko santi. M gen cho m k ap mennen, cho m ap mennen. M travay pou cho m mennen. M travay pou oryant cho mennen. M toujou on time, m travay, m fè cho m. Tony Mix ap pale, tout moun ap pale. Tony Mix li menm ap vin pou ou nan. Tony Mix m ap pale avè w nan wikenn nan. Men kite m detripe Blondedy matris fini. Kite m detripe Blondedy ak tout manman, manman krèy, madivin parèy li a. De matris fini sa yo, mache pran jèn gason, okipe jèn gason. Ou pa wè lòt la pran Donalidji la, achte Tesla ba Donalidji. Bann granmoun trip vide sa yo menm nan bounda nou nou atake move moun isi e m poko ap fin avè nou. De granmoun trip vide sa yo nou atake m map atake nou kounya mwen menm. Mwen m nan bounda nou mwen menm. M nan bounda nou kounya ou atake move moun. Ou pa gen foli, ou pa gen foli chantez, ou pa konn chante, se chita al met bounda nan mounda w, ou tou santi silikòn, ou gen yon vye las ki preske tiye w, poukisa nan rale las sa ou pa tou toufe w mouri? Moun santi fatra. Ou gen chita vin atake Jimmy Danje. E foufou! E foufou pi anraje. Ou vin kòmsi se yon ti espedisyon yo fè nan mounda w. Blodedye foufou ou byen ti espedisyon yo fè nan mounda w. Ay papa anyen m pral pè isi ankò. Paket bann malerez moun sal nou ye Facebook pa pou nou wap fè kob ou tout moun ap fè kob yo kiyes yo pa pale de ou yo pale de shakira yo pale de pi gro super star pou vye ou menm kap mache koupe pou domi ou menm kap mache koupe pou domi kap mache kouche a jèn ti gason Menm nan ekip ou pa talan lakòd ou mande Shabba di depil jwenn ou anndan an kote ekip ap repete a yap fout ou deyò pou salòp ou madi vin sal Mande Shabba ap veye w poul bat ou wi Mande Shabba ap veye w poul bat ou wi Blondedy si w pat konn sa m di w sa jodi a la Mande Shabba ap veye w poul bat ou salòp fatra kounye a nou panse nou ka banm presyon kounye a nou panse nou ka banm presyon m pa fache. Map pale avek madivin sal sa yo map pale avè yo madivin sal sa yo pran men nou yo relem jimmy danger nou paka fèm pè facebook anfen nap reporte page reporte page mwen kòm kòm kòm li fasil pou nou reportel reportel. Komsi moun yo komsi moun yo mal a bon jwèt yo fè sa yo vle yo fè sa yo vle ou komsi moun nan ti kont avèw se pran foto fanmiw e pran foto moun poste kounye gade kounye gade nan kisa ayisyen pran plezi nan poste foto moun tout lè nou map frape blondedy map frape florans nou nou tandem janm site non pitit florans nou nou tandem janm site non pitit blondedy. M pa janm fè sa. Pase yo se atis, yo nan biznis la men m fè m fè show konpa. Oryè show tout moun jwenn. Se pa anyen m gen avè nou bann malerèz ki sa m pral gen avè nou. Èske nou wè jan m pale m kap trip sou sou Marie Florence lan menm non misye m pa site. M rele misye Lalane. Èske kòmsi èske nonm jan m kòmsi vin rantre kòmsi fanm fanmi ki sa. Bon m gon bèl fanm. Madanm mwen pi bèl ke Blondedy. Ou son vye fatra kap pase grimas nan figi ou mete fo tenten ou konn sam diw ou gon vye laspik ou gon vye laspik nan gòj ou fatra wap al lopital ou nan gwo peyi gade bwè sou ta ok si yo te ka koupe si yo te ka koupe las ki nan ki anba gòj ou a fatra ou gon vye las nan gòj ou pou wap al fon jan ou ou ou trete tèt ou pito anba ou pa bon anlè ou pa bon fè jan sa yo trete sa yo ou gon ekoulman nan bounda ou ou gon dlo wap bay Ou gon ekoulman nan bounda w depi lè w fin fè mete bay nan mounda w la ou gon ekoulman wap bay blondedy jere ekoulman an jere ekoulman k nan mounda w la pito ke se Jimmy Dange wap atake wap fè ti madivin sal parèy ou fè fo paj jere ekoulman k nan mounda w la depi w chita sou yon chèz li plen dlo Ou chita son wòch depi w leve chen manje l, jere sak nan mounn dòw la pito. Mwen m di nou pa atake m mesye. Mwen m di nou sa deja isi. Si nou panse ranse m di nou pa atake m mwen menm. Mwen m di nou sa klè pa atake Jimmy Danger. Pase pa gen anyen m pral pèdi ankò. Modèl kòb mwen, kòb mwen wo. M gen chanm 16 lan la k pa anba yon kòb ladan l. M gen chanm 16 la k tou gen kòb ladan l. Sa vle di, lè razè m fin. Paske malerèz sa yo m pa bezwen nou menm, m pa konnen nou fin egziste mwen. Men depi nou atake m pral montre nou sa n ap fè a tou, m ka fè l tou. Se menm bagay la m pral fè avè w tou. M pral kòmanse poste de chikata w genyen yo, youn ki pou ou, youn ki pa pou ou. M pral kòmanse poste yo tou. Pase nou nou an de gè. E mwen sa mwen menm. Se sa m renmen mwen renmen sa. Tout an m fè vi m ap goumen. Bon m sot ayiti m tap goumen. Bon m sot ayiti kote moun ap tire moun moun ap goumen m tap goumen. Mwen pou la sou entènèt dèyè telefòn m pa ta goumen. Bon m te ayiti lè l te ayiti pat bon sou aristid. Ayiti bon la sou Aristide kote moun ap gouman moun te la e kounye la se sou Facebook yon nèg kache de yon telefòn ou fon fo paj ap pale kaka m ka fèl tou kisa w fè m pa ka fè a la ou poste fanmi m map poste w tou m pa pase ou gen twòp nèg m ta poste ou rayi moun kap byen viv ou rayi moun ki gon fanmi ou fè ou se mache pran valpa pran malpwòpte ou pa janm gon nèg blondedy. M pa tap m pa tap ri non mesye. A blondedy a fè vil ni granmoun kannal la tou wi. Granmoun kannal la nan jete pitit tou. Granmoun ti bòt la, granmoun ti bòt la jete pitit pou Donalidji wi. Men si m manti m manti aprè Donalidji. Granmoun ti bòt la jete pitit pou Donalidji wi. Son fanmi paranòy, son fanmi dejwe. A laj granmoun sa pou nan madivin. A laj granmoun sa pou nan fotekrèk ou. A la li granmoun sa wi nou pa wè janl cho se fanm a nonm wi blonde di avèk granmoun ti bòt la e fanm a nonm e pa manman vre manman blonde di jis kè okap granmoun ti bòt la vle di se fanm a nonm kap fonksyone nou sonje tifi a te di sa tifi blonde di a te di li pa granma l a vle di achiv yo la mesye depi nèm atake m achiv yo la e avan m dòmi map poste ti iv map poste lòt nèg blonde di a patnè k konn fè emisyon an e li e ti gason e pou li Ti gason Blondedy pran lal fè boundal sendomeng nan Blondedy fè ti bounda ti gason lan ou wè gwosè bounda towo a manman ap fè bounda pitit ap fè bounda sa vle di fatra sa yo yo panse yo ka fè moun pè yo se chita pran foto fanmiy moun m pral pran tèm mwen poste yo paske bagay sa yo kanaval yo ye se pou 3 jou yo la. Poste fo, nenpòt bagay ki fèt nan epi 3 jou. Moun nan wè l yon premye jou, dezyèm jou, epi pfff. Bon pè Jojo fè vil li t ap fè sa wi. Poste fanmi Jimmy Danje, poste manman Jimmy Danje, poste Jimmy Danje, poste madan Jimmy Danje. Bon kisa pè Jojo te jwenn nan sa? Kisa misye jwenn nan sa? Kounye a la lòp wè ekip madivin, drama girls, boulchet bagay sa yo, kote moun sa Ayiti ap dòmi nan fènwa, ap dòmi sou pinèz, moun yo tou grangou. Djo matyal sa kot an ayiti yo ye yap mal domi gon vye lot malerèz la m tande ki miami se yon ekip malerèz ki gen yon fo paj ki gen foli poste pitit moun wi valerio e valerio m pral poste valerio m pral poste valerio map poste ti iv epi map mete ti gason blondedya nan mitan m pral mande kiyès ki papa misye. Pase misye pa konn papa l. Tou 2 timoun Blondedy yo, yo pa konn papa yo. Mwen m santi m fyè m avèk pitit mwen. Ou ka poste pitit mwen, e mwen k chanje daypè l, mwen k fè tout bagay pou li, dèfwa m benyen avè l, m ap rilaks avè l. Li konn papa l. Timoun Blondedy yo pa konn papa yo. Pou Blondedy pran pòz li pa konn manman l monchè. Kòm si nou wè son malerèz ou malpwòpte k sou moun. Blondedy pran bòdi pa grann manman l wi manman m di w. Blondedy pran bòdi pa grann manman l, li pran bòdi se granmoun ti bòt l ak manman l. Non e mennaj ou l ye, madivin parèy ou. Madivin parèy ou l ye. Granmoun ti bòt la e madivin parèy ou. E pa manman w li ye. Se pa manman w li ye se madivin parèy ou l ye. E m ap plen bounda nou isi. M ap plen bounda w kòm e fèt ou jodi a m ap ba w kado. Poum fò sispann ransa moun isi sispann fè madivin parèw fè fo paj m pral fè w fè sispann fè madivin parèy ou fè fo paj map di nou sa klè video sa li pa fè pati oyè show video sa pa fè pati oyè show son video kote map plen bounda blondedy moun sal. Ou gen ekoulman, m redi sa ankò la, ou gen ekoulman nan mounda w, olye w pral ka doktè pou wè si w ta retire ekoulman k nan mounda w la, se chita fè fo paj, ou pap regle anyen, chita ranse avèk figi moun. Se chita rele moun, fè kaka, pran foto moun, chache foto pou ap poste. Ou gen ekoulman nan mounda w, depi w chita nenpòt ti kote w chita l mouye. Ou gen ekoulman nan mounda w, olye pou w regle mouvman ekoulman, mounda w toujou ap bay dlo, ou pa janm jere sa. Mesye chita la pran foto moun vin poste fè kaka. Mesye chita la pran pitit moun pran fanmi moun e sa nou fè sèlman vin poste fanmi moun fè kaka. Pandan bounda w pa bon pa jere bounda w avè gen koulman k nan mounda w la. Bann salopri m nan mounda nou mwen m di nou atake tout moun. M di nou atake tout moun pa atake mwen m di nou sa klè. Men lè map gade nou mwen sou espedisyon fè nan mounda nou Lè map gade paj sa kele djamakè sa mwen sou espedisyon yo fè nan mounda nou a li pa fasil Pase mwen menm m pa moun Lè map gade nou mwen sou espedisyon yo fè nan mounda paj sa paske Jimmy danje pa moun Jimmy danje pa moun paske lèm gade lèm gade mwen sou espedisyon. Yo fè nan mouda paj sa. Paj sa genlè dja mager. Se yon espedisyon. Kounya pou ekip malerèz tou grangou ki gen foli ap poste. Bon, m redi nou sa ankò. Bon, pè Jojo te fè l. Kisa pè Jojo reyalize avè l? Anyen. Tout moun te fè l. Epa pè Jojo te gen pitit tou. M rale pitit fi a m poste l. Epi lapè. M pral fè menm jan pou Blondedy tou, m pral rale, m pral rele e, e, m ap mete e, va, ki jan misye rele, Valerio, oubyen m ap mete ti Iv, epi m mete ti gason an nan mitan, m ap di chache papa l, se menm bagay la, sa w fè se l ou jwenn, bagay la e ka mal ye, sa w fè li w ap jwenn, se pa anyen li ankò, paske nou tout ka fè l, mwen m pa bay al dè paj m ap fè la mwen menm, paske nou atake m. Nap plen bounda nou. Nou konn sa deja. Nap plen bounda nou isi. Paske pa gen anyen m pral pèdi ankò. Son gran nèg mwen ye. M tou di nou sa pa gen anyen m ka pèdi isi ankò. M son gran nèg map byen viv. M pa razè. Gen pwoblèm m pa gen nan vi m ankò. Gen pwoblèm m pap janm gen nan vi m ankò. Pou istan m mouri. A vle di se pran foto fanmi moun. Poste. Se la nou alèz. Blondedy dèyè sant. Nan mouda li pa jere sa pou ekip madivin sal parèy li se chita pran filing li se nan poste fanmi moun poste pitit moun se nan sa nou pran filing nou anben m pral moutre nou mwen menm avè nou se menm bagay la nou pat al lekòl pou nap fè sa nap fè a la se chita n chita dèyè fesbouk nou dèyè telefòn nou nou rale foto nou nap poste moun mwen m pral poste nou tou m pral poste nou tou se menm bagay la sa w fè a se li m pral fè tou m pral poste w chak jou. Pè jojo te pi cho. Pè jojo te pi cho pase nou. Pè jojo te pi cho pase nou. Pè jojo te pi cho pase nou. E menm nou menm nan. Mwen pap janm pè nou. Mwen m di nou sa. M pap janm pè nou. M ka gouman nou tout nèt. M ka gouman nou tout nèt. Bann madivin sal. Sa vle di se tchoul blondedy nou ye, nap toujou rete tchoul blondedy, bann madivin, se chita fwote krèk, ranse nan figi moun, ou konn sam di nou? Se chita ranse nan figi moun, blondedy gon vye las. Blondedy gon vye las nan lestomak li, li pa fou anjan poul rale vye las sa nan lestomak li, se chita, chita dè paj fè kaka. Ou gon vye las nan lestomak ou al nan lopital ou byen al al ayiti fè retire las la k nan lestomak ou a si e twòp rès chat ou manje ou byen si e twòp rès gason ou pran ki fè las la koke nan gòj ou lè wap pale ou gon las kap moute nan lestomak ou al jere sa pito pase malpwòpte sa ou konnen yo moun sa yo kap fè bagay sa ou konnen yo e pa konnen ou pa konnen yo ou gen kontwòl paj kap fè bagay sa ou gen kontwòl paj e m pral plen moun dò aswè a la. M'en kilè li la? 8 è 7, nou pap rete pase gen pil nèg la ki paka fè moun e fòm ale, 2700 konbyen moun e m garanti nou e m kwè bleu de vie jwenn nouvèl la. M kwè bleu de vie jwenn nouvèl la. A vle di la mwen menm m pral kòmanse plen boundo depi aswè la. M pral kòmanse plen boundo depi aswè la. Madivin sal avèk vye drama jazz yo paget madivin sal parèy ou yo m pral plen mounda nou si espedisyon fè nan mounda nou m pral wè si e vre kòm si espedisyon fè nan mounda nou m pral wè si se vre m pral plen mounda nou kounya m pral fè nou respekte moun isi bann malerèz e mache ranse fè grimas poste foto mwen m pral poste foto kounya nou wè m kòmanse. Nou wèm lagel avèk granmoun ti bòt la avèk mennaj li Ou wèm lagel avèk mennaj li avèk fanm dona li di a E fanm a nou men madivin yo e E pa ni manman e pa ni manman pitit vre E madivin e kout krèk kap fèt Se kout krèk kap fèt e pa anyen kap fèt ankò e kout krèk kap fèt. Ou gen foli ou gen foli atis ou gen foli chantez men gen moun ki fèt ou vin chante kisa ou konn nan chante ou machann krèm ou ye rete machann krèm kounya la kounya yo paka pale de ou kiyès ou ye yo paka pale de ou kiyès ou ye ki fè yo paka pale de ou. Ki moun ou ye bon yo pale de trump kounya pou se vye blondedy fatra kounya yo paka pale de blondedy fatra em pral poste ki misye rele valerio m pa konn non misye nèg ou a nèg ki papa ti gason w lan m pral postel e map poste ti iv m pral konn kiyès ki papa ti gason w lan ti gason w pouw mennenl sendomeng nan wal fèl fè boundal la ou mechan twòp a laj ti gason sa ou pran misye ou mennenl al fè boundal. Malpwop ti salopri banm nan bounda nou e guys mwen male se te jimmy nèf ye guys we love you e nou konn sa deja oyè show se vendredi samedi dimanche e video sa li pa angaje oyè show video sa pa angaje oyè show avè di salopri kanle blonde di a m poko fin avèw m nan boundaw la jiska lemoyid. A bounda yo koulman w lan fon jan. Retire koulman k nan mounda w la avan w gen foli vin fè kaka sou Facebook. Se te Jimmy Danger Male. Mezi lèzòm si e si se mal yo fè nou dipoze. M la. M ap vini. Wikenn nan m nan mounda nou. Pa bliye demen la madi retro n ap ti rilaks. E m nan mounda nou rèd. Nou pa m se Jimmy Danger l pap janm chanje. M pral atake Blondedy kounye a. M pral poste tout sa m jwenn la. Malerèz sal moun sal. M pral moutre nou m pa ka pè nou. M pral moutre nou m pap janm pè nou. Nou pap janm pè nou bann fatra. Chita la fè fo paj bann madivin sal kounye a gen foli nou ka fè moun pè nou nou gen foli nou ka ba moun presyon m pral dechire w la kounye a moun sal ale.